Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon eske a travè set emisyon nou pral fè yon veritab melting pot sa ou se pa ankò men tout menm on al meni soyez les bienvenus Le Senyè ma di, Si w ap defann koz ou, paske ou son viktim, si w ap defann koz ou, defann koz ou, pa defann koz moun. Pa defann koz ou kòm viktim. défendre cause soit l'éternel va en Ça, c'est un message du pasteur Amel Lafleur. Message envoyé à BBC. Mais il n'est pas trop tranchant envers BBC par rapport à dernier message que voyé bah, a mensonge. Écoutez, il a tout simplement dit à Barbecue, si vous défendre cause ou défendre Mais écoutez, faut qu'on pas rentrer dans la logique défendre question peuple. Est-ce que le pasteur a constaté que Ebyen Jimmy Cherizier alyas Barbecue il est un peu désorienté par rapport ak batay ke li ap mennen pou popilasyon an. Bon, anpil moun fè konsta sa a, men ekoute, on n'est pas là e Barbecue li menm li di w batay li a pran tan, batay li a se yon batay ki ka fèt pandan menm 25 ans! Donk on sè pa ankò sil va viv pandan 25 ane men ekoute lap kite on tras bon brèf lap pwone revolisyon menm si anpil moun estime ke ebyen se moun ki bò kote l yo ki plis kwense pa rapò ak kesyon revolisyon ke li ap pwone an. Lòt dosye. Patrice Michel Derancourt pwofesè emerit ki asasinen e yo antere li, menm moun ki asasinen li yo antere l alòske yo te kidnape l nan dat 16 oktòb 2021. Nouvèl la sòti dimanch maten 31 oktòb 2021 pa bò kote zanmi li Yves Lafortune via kont Facebook li. Malfra yo te reklame yon valè 900 mil dola ameriken e yo pa t bay chans ak pwofesè la. Malgre efò finansye fanmi an, sa vle di yo te bay yon ti kal lajan kanmenm, men malfra yo touye pwofesè la. Avoka bawo Pòtoprens, kriminolog, enjenyè ak pwofesè inivèsite, se otan de titre ou kapab mete devan mesye Derancourt, kote ke non li ap toujou rete nan memwa anpil. anpil moun sitou moun ki nan milye estidyanten an. Toujou zètil popilasyon an kontinye egzije efò pa bò kote otorite konsène yo kontr aksyon kap fèt pa bò kote bandi yo, asasina kap fèt enpe partou, kidnaping tou sa. Nouvèl sa. M ta kapab di se yon kout ponya pou anpil moun ki yo menm konnen Mesye Derancourt, pou anpil moun ki kotwaye li e pou anpil moun ki ap plenyen pou di ke Ayiti pèdi twòp moun nan dènye moman sa yo. Fòk nou di ke asasina Pwofesè Patrice Derancourt mete OPC sou chòk. Atravè yon nòt pou laprès li pibliye lendi premye novanm 2021 an, Ofis Pwoteksyon Sitwayen di li choke Aprè ekzekisyon pwofesè Patrice Derancourt e swit ak ekzekisyon sila, OPC wè nan sa yon zak teworis, yon krim kont limanite. Enstitisyon an di li gen gwo enkyetid fas ak konplezans otorite yo nan Leta e silans konplis yo pa rapò ak fenomèn sila. Fòk nou di ke nouvèl sa fè efè yon bon byèswa. Sou paj Facebook li, jan n te di w li, Yves Lafortune, youn nan pwòch zanmi pwofesè Patrice Derancourt kidnape nan Rue Cameau 16 oktòb pase a, anonse lanmò zanmi li an sou paj li. Il a écrit, Ainsi, c'est ahurissant comme aberration. Ma seule espérance était que tu me reviennes. Ils t'ont assassiné et t'ont mis en terre, mon frère. Patrice Michel Derancourt, mort sans sépulture, a écrit Yves. La Fortune. Sa vle di, yon sitwayen yo kidnape e finalman yo touye li epi menm kò a fanmi li pa jwenn pou ta kapab antere li. Menm lè yo ta detere li souple, men m panse ke sa t ap fè plezi ak fanmi an, fanmi an ta jwenn kò a pou l fè antèman. C'est dur, la réalité dans ce pays. Gen yon lòt nouvèl ankò ki vrèman triste pou les proches, les amis de cette petite fille. Cette petite fille là que vous regardez, alors cette demoiselle, bien sûr, eh bien, dans la soirée, quelques heures avant, c'était la fête pour elle. Voilà comment peine joyeuse avec quelques amis. an apre, li kadav. Ebyen fòn di nou ke sitiyasyon an vrèman konplike nan peyi Dayiti. 7 jèn fi a ete tiye par bal lor de sa fèt daniversè. E koute byen malgre chanjman ki fèt nan la polis nasyonal Dayiti yon mannyè pou kapab fè fas ak ensekirite jeneralize ki ap gangrennen peyi a bandi yo kontinye ap simen dèy nan mitan popilasyon. Se anba je otorite yo San ankenn enkyetid, yon jenn fanm ki rele Elin, yo touye li pa bal nan lannwit 31 oktòb pou louvri premye novanm 2021, anviwon 2 zè di maten. E nou konnen se endividi ame ki pou fè krim sila. Krim sa fèt nan santre vil Pòtoprens, nan ri Chavàn. Viktim nan, ki li menm t ap fete anivèsè li nan mitan lari an avèk kèk zanmi, resevwa 2 pwojektil li blayi sou sòl la. Daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, ebyen fò n di ke sèn sa a tris anpil daprè divès temwen. Yon jenn fanm ki abite ozalantou plas piblik ki rele Kalbwar, ebyen fè konnen ti fi sa ki mouri an se ta pitit yon komisè polis ki afekte nan kapital la. N ap chache jwenn plis detay pou ou sou sa. Ben ekoute! On fè la fèt, ou ap pran ti plezi w avèk kèk zanmi paske nou nan yon peyi kote ke on è totalman debòde par le strès. Donk pa gen okenn bagay ki kapab kontenir strès ke ou genyen, la sèl fason se yon vi de rezinyasyon. Lè yon moun fè yon ti efò, li bay tèt li yon ti plezi nan peyi sa, m ta kapab di moun sa son aktè. Men malerezman, plezi sa yo t ap pran li an plèn ri. Epi sa w tande a la bang bang, elle a été tuée. Eske gen yon bagay dèyè? Pas sûr. Men de toute manière, fòk nou di ke se triste lè w ap gade videyo yo, on a la vidéo, eske se youn ou de, wè prèske de videyo kote ke ebyen yo touye jenn fi sa epi w ap gade pou wè li atè a. C'est dur de regarder cette situation en Haïti. Bon! Gaz la vini, men gaz la poko kapab distribye. Alò, se pa poko kapab distribye non, mwen pase maten an lan nan ponp 83, ebyen se la foul. O nivo de Petyonvil nan estasyon Dèlma a, se anpil moun. Donk pou jwenn yon ti galon gaz, mezanmi se ankò tèt chaje paske pa bliye ke Moun yo fè anviwon 20 jou san yo pa jwenn gaz la, galon gaz la rive a 5 600 dola, e le pire dans tout ça c'est qu'aujourd'hui pandan nèg yo anba ponp lan ebyen fòn di ke nèg ki gen chans plen bidon yo anvan epi yo tou mete galon yo atè a devan ponp lan le pire wi devan ponp lan pou kapab vann li a 500 dola. Ou konnen ayisyen an tou dèfwa li menm li mechan, dèfwa gen bagay nap fè se nou menm ki rale malediksyon sou nou wi. Paske banm di w bagay, lè w rantre nan ponp lan, menm si se nan difikilte w achte galon an petèt 60 dola, e pa vre? Epi ou kanpe nan lari an, ou di w ap vann li 400 dola, sa vle di ou fè 340 dola sou li. Donk ou panse w ap fin vann gaz sa, kòb sa, w ap manje, l ap fè w byen? An, ou p ap gen yon pwoblèm pou depanse kòb sa ou pran sou moun mal la, gen moun kap wè sa se pa anyen paske li bezwen gaz la poul fonksyone men sa paka fèt konsa. Ben kòman sa ye o nivo de centre ville, ebyen fòn di ke se rarman gaz la ap distribye paske maten an la gen nouvèl ki tonbe kòm kwa yo ta sezi 3 kamyon gaz alò m pat ko kapab afirmatif sou nouvèl sila. Se sak fè. M pat kouri bay nouvèl sa. Ebyen fò n di nou ke gen yon sitiyasyon, jis avan m kite nou, yon sitiyasyon tansyon ki ap dewoule nan zòn Milo m ta kapab di. Endividi non idantifye ensandye maten an seksyon pedyatri lopital Milo. Daprè premye enfòmasyon yo se ta yon konfli ant lokalite Wo Palè ak Ba Palè swit ak asasina yon jenn gason ki ta alorijin. ensidan sila. M ap vini tout a lè ou byen un peu plus tard pou m kapab ba nou detay paske m gentan mete dron mwen atè sou Milo, gen anpil dezòd k ap fèt nan zòn sila e n mande pou lajistis, lapolis kapab asime responsabilite li paske lè mwen menm m pase nan komisarya Milo a ebyen m wè se sèlman 3 polisye ki ladan l. On peyi pa ka fonksyone konsa. Si n ap fè peyi, fè peyi. Si n ap fèmen peyi a, fèmen peyi a bay bandi l. Ok! Sa vle di leta fòk ou pran. responsabilité. Merci la famille, comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage.